Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Alò, jist avan mwen kòmanse, m ap pote yon ti rektifikasyon pou m kapab fè plezi avèk Carlos Osana, toutalè a ki te nan live lan. e ki li menm di ekoute ou mal pale paske ou di bandi pran tout peyi a bon antouka frè map di w sa w vle tande a bandi pran yon vyèt ti kal nan peyi a donk 90 pou 100 nan peyi a rete nan men lapolis sa vle di bandi pa gen anpil kontwòl teritwa nan peyi a antouka se pati pou vòtre emisyon sa va pa fè deba antouka eske se pa le tan pou n ta kapab salye kèlke moun e ki toujou yo menm. Dènyèman an, nan kad yon CSPN toutafè espesyal, le chèf de la polis, Léon Charles, il avait dit ça. Vitelòm, m gon fiksasyon sou Vitelòm, paske misye ap asasine polisye, lap asasine. Vitelòm son bandi ou ye, ou paka fè tèt ou pase pou yon òm dafè. Lòt nèg ki di yap rive sou lapolis lan, fòs la se nan menl li ye. Kalm, kalm e avèk apui popilasyon an n ap rive rezoud oubyen diminye nonb de ka de vyolans sa yo. Se te yon fason pou di ak Vitelòm l ap rive sou li. Vitelòm genyen tout kalifikatif sou do l, gang, asasen, moun k ap touye moun, li mete tòsèl tèt anba, kidnapè, otan de kalifikatif men ekoute Vitelòm mete Tòsèl tèt anba, fòk li retire chaj sa a sou do li. Vitelòm se yon bandi dènye degre, fòk li retire chaj sa a sou do li. Antouka, otan de jimnastik, e Vitelòm pwofite reponn, li vini avèk papye, li bay yon maksimòm eksplikasyon pou dire ke mwa je suis un homme digne, je suis un businessman, m s on antreprenè, m pa gen anyen pou wè ak sa y ap repwoche mwen yo. N ap gade e tande. Vitelòm k ap pale. Jodi a se yon gran jou pou mwen pou m prezante m avèk nan ti bout konferans de près sa jis pou m ka reponn avèk sa direktè Leon Charles swadizan di premye sitwayen dwe sekirize byen e vi mwen k reprezante yon otè Ou detwi lavi pam. Mwen tap tande nan konferans de près dènye fwa ke direktè lan fè la, kote ke li di ke mwen son bandi pou m pa pase kòm òm dafè. Léon Charles, m dirèk avè w. Pa mezi de fòmasyon m, map toujou gen anpil respè pou w paske w plase nan plas pou m respekte w. Kòb ke w gen nan men w lan, ou pap ka jistifye. Paske m konnen depi lapolis bezwen tiye yon moun, li ba l non chèf gang, li ba l non bandi, li ba l non asasen. Men, m kwè lemond ap gade w, li konnen chak nèg ki bandi nan peyi a, Se chita w chita w negosye avè yo. Ou pa aji kont yo. Ou di yon bagay ke m met an aplikasyon, m se youn nan jèn gason ki plase nan tiye polisye. Léon Charles ann gade byen sa k te pase nan labou santi a bò nen w lan. Ou t ap pran sant li. Paran yo t ap kriye nan pye w. Menm kò a yo pa jwenn. Ou pa janm di anyen. M ap redi w ankò. Ann gade sa k t ap pase nan Matisan pou fòme komisyon pou voye negosye pou pou gen lapè. Ou pa konnen nèg sa yo kòm bandi. Ann gade nèg k ap prezante blende yo, gwo machin blende ke yo genyen. Kiyès ki bay ou lenteryè ou pa konnen yo kòm bandi? M ap di yon sèl bagay gran frè m, Godson Orélus te di pa gen anyen k ka rive li pandan l te sou pouvwa l. Men lajistis te kite l fè tout sa l te vle paske l te otonòm apre ke li te vin pèdi pòs li. Lajistis te trake l. Yo te a kwe l. Frè m, mwen menm kòm jèn antreprenè, ou pa ka fè m kouri kite peyi a. Ni m p ap kite l pou ou. M ap rete la. E m kwè nan lapolis sa. Paske gen de nèg fòme anndan lapolis la. Enstitisyon an plen nèg ki save, ki p ap mache sou enstriksyon w, ni tou ki p ap aksepte w ba yo senkant goud pou yo kontinye ap fè zak malonèt. Sa byen fè m mal pou popilasyon m nan. Jodi a la, genyen ki dlo nan zye. Avan yo voye blennde a vin la, li tire ladan yo. genyenk donmaje, genyenk sou kabann lopital nan moman, san konn pou ki rezon. E mesye ou konn sa k pi di, yon evade prizon ke lapolis ta dwe rechèche, kounye a se li menm ki se bòs k ap reyini avèk direktè jeneral de lapolis, kowòdonatè jeneral nan palè nasyonal, K ap reyini avèk de komisè responsab de komisarya pou fatige yon lòt pou li, pou detui byen yon lòt genyen pou li. Leon Charles, Resezi w. Moril pa nèg isi. Moril s on nèg yo te arete pou asasen deja. paske l te asasine yon sitwayen ameriken. S on nèg ki te akwe penitansye, s on evade prizon ke l ye. Jodi a w vle m plase nan plas li kòm asasen? Souri k ap envesti ansanm avè w. Souri tout nèg konnen kisa ki te pase l deja. M pa bezwen repete twòp. Osi ke Paul Rudd. Léon Charles, m ap di w yon bagay. Kòm nou pa gen peyi, ou ka di tout sa w vle. Men si n te gen peyi ou pa t ap gen figi pou pale toujou. An n serye. Gen yon CSPN nan yon peyi, pou yon prezidan asasine. CSPN nan pa ka ba w okenn eksplikasyon. E m ap di w sa, kòm se pran yo pran w, yo mete w nan tèt lapolis la. Si son nèg ki te plase pou te dirije nan lapolis la, m pa kwè enstitisyon an t ap detwi jan l detwi a. Nou ta pran polis pwofesyonèl. Yon fason, lè gon pwoblèm, sèvis ransèyman t ap gentan dekouvri l. Jodi a w ka di m bandi, men w pa ka di etanke direktè lapolis yon avyon prive rantre nan yon èpòt avèk yon moun k ap vin ranplase yon prezidan repiblik, ou pa konn sa. Yon gwoup mèsenè rete nan do prezidan an plis kon mwa ou pa konn sa yo pa bandi yon gwoup nèg ap fonksyone pou ou paske son otorite nan lapolis la ki te diw gon kò spesyal ki rele all black. Ou pa janm pale de yo. Men mwen ou ka jije m kòm bandi. Kòm chèf de gang. Sa yo pa ka detwi moral mwen. Ni fè moral mwen pè. M ap toujou statye moral mwen a 1. Mwen vini pou m ka pwouve li ke m pa ka pase pou òm dafè. Dayè an Ayiti, li difisil pou yon nèg òm dafè. Mwen vle pwouve l ke se pa pase m ap pase pou òm dafè, ke m s on òm dafè, li menm pou l pa pase pa dèyè enstitisyon lapolis la pou l konnen ke nòmalman sa l ap fè a s on djòb pèsonèl menm jan avèk djòb ki pase pou Jovenel la. Pou n kòmanse pwouve Léon Charles, m pa konnen si n ap byen gade sa, Nap wè leson kap CIP. Sa se dirèkteman ministè di kòmès ki ofri m li. Nou tout la. Vwala. Pou n kontinye, sa se patant mwen. Ou wè près la an jeneral ap konstate. Ann pa dire twòp. Avan nou kite plis bagay, an nou antre egzakteman pou m montre li. Sa se jounal yo. Sa se jounal Le Nouveliste, mesye dam. N ap gade. M vle Leon Charles byen gade. Kòm gen anpil nèg se diplòm yo achte pou yo plase kote yo ye a, m padone l. Osi ke Bob C, m wè Bob C fè anpil kòmantè ansanm avèk Guerrier. N ap gade, sa se jounal la ankò. Vwala. Pou Bob se tap plenyen ki tap fè lecture m ba li sa yo pou l ka fè plis lecture ok answit gen lòt bagay pou m ta ofri nou sa se sètifika ministè di kòmès 10 ans sètifika. Ministère du commerce. Sa se stati bilding men m wè nèg yo kraze a otèl la. Lè n ap gade la n ap wè li anrejistre. Folyo, kaz, nimewo rejis tout bagay. Kòm Leon Charles di map chèche kouvèti, m pa bezwen kouvèti. Sa se stati sèvis lokasyon an. E se sèvis lokasyon sa ki mete pwoblèm ou wè ki genyen egzakteman la jodi a la. Nap gade Fo yo ka sot bagay nèt an jeneral. Bon, ban m avanse, paske pa gen tan ankò. M ap di Léon Charles, mwen m respekte l kòm direktè m paske se li yo ban mwen. M ap fè yon ti rapèl ansanm avè l pou m di l ke m pase nan etid skolè m, Nasyonal 2 Swason. De Nasyonal Swason, m fè etid segondè m a Lise Jean Marie Vincent. Karyè ke m te fè a, m pa t al fè klas, m t al fè etid. Sa byen etone m, m panse ke misye se yon nèg ki te fòme, ki te gen kapasite. Li menm ki mye plase, swadizan pou ta sekirize sa m posede, m wè se li k vle detui. Mesye dam, m pral montre nou pwoblèm ke lapolis gen ansanm avè m. Lapolis te arete m, mwen libere pou yon òdonans non lye. M kwè ke nou tout ka gade sa, sa se kazye jidisyè tribinal ban mwen, kote ke m pa gen oken lèt kondanasyon. Ok. Pou m fè swit ak pwoblèm ki genyen an. A sèt epòk nèg yo te konfiske yon Rav4 pou mwen ki te tou nèf. Yn fwa ke lajistis arete l, libere l, mande pou yo remèt li. N ap gade sa, se komisè gouvènman an, Fritz Gérald Noguès, ki mande mesye yo pou livre machin sa. Lè n rive nan DDO, seri motè gentan fèt, seri daj gentan fèt, machin nan gentan livre pa yon polisye. Lam gentan twò piti pou m ta mouri. N ap gade sa a toujou, s on rekèt ki te adrese avèk le Doyen du Tribinal premyè enstans de la Kwadèboukè, Lyonel Ralph Dimanche. Anndan rekèt sa a, n ap gade, n ap wè plizyè veyikil. Yon Toyota Land Cruiser de koulè wouj, nou genyen yon Nissan Pathfider de koulè vèt, nou genyen yon Rav4 de koulè wouj, epi nou genyen divès telefòn ki konfiske. Yo mande yo pou yo remèt mwen yo. Une fwa ke mwen deside pou machin sa rekipere, mwen son chèf gang, mwen son gwo vòlè, mwen son asasen. Sa se pwose vèbal konsta kote dcpj te reponn jij de pè ki te ale nan dcpj pou reklame veyikil sa yo. Mesye yo te di majistra a nòmalman dosye sa a depase l. Une fwa ke yo te fin di l depase l, li te drese deklarasyon mesye sa yo. Mesye, sa w wè k ap pase la, se pa yon bagay k ap fèt jodi a la. Li te egziste deja. M pa konn si n raple nou, mwen te envite laprès deja kote ke mesye yo te anvayi m nan dat ki te 2 oktòb 2019. A sèt epòk yo te vin kraze mi an, yo te asasine yon jèn gason ki te rele Dyefè Jan. Nou menm, fòs nou toujou gen yon sèl bagay, nou pa janm kwè nan lòt bagay ke lajistis. Nou te ekri definitivman pakè, nou te pote plent. Pakè te mande dcpj, lè sa e sou komisè di gouvèneman an Maxime Auguste, pou l mete mesye sa yo a la dispozisyon nou. Avanyè, m ap tande Bob C. ki di m plen polisye k ap ban m sekirite. Bob C ban m di w yon bagay, frè m. Pou jan ke m konnen w mye plase. Si enstitisyon polis la te ankadre lapolis, lapolis pa t ap fè djòb ke y ap fè yo. Jodi a nou pa t ap gen sòrèt nan peyi a la non. Jovenel pa t ap mouri. Se paske lapolis pa jwenn ankadreman ki fè Dimitri Herard ka kote li a. Ki fè si vil ka kote l ye a. Ki fè lè lapolis yo al nan fòmasyon yo tou pran azil politik yo pa retounen. Ki mwen menm ki pou ta genyen yon ekip polisye ap sekirize l. A kisa m pral peye w Gòpsi? Bon m pa ka peye jounalis. Sim te ka peye jounalis sa kap pasem sou karayb jodi a pa tap pase. Em rete kwèl pa tap pasem. Em konnen trè byen tout sa nou vle. Men mesye mwen menm pitit sòrèt sòti nan nasyonal pase de lise antre fakilte deta. Kòm jèn antreprenè, pa gen anyen ki ka detwi moral mwen, ni tou pral konvenk mwen pou m ta di ke jodi a si nèg yo vle m bandi m ka bandi. Non monchè, si m te vle bandi m ta pral nan Sena a. Si m te vle gang m ta pral nan Palman an. Si m te vle gang m ta pral nan meri yo. M t ap yon enterimè. E sa fè wont. Aprè tout sa ki fin pase. A cette époque Caraïbes tap voye monte. Lè te gon rezo gang nan Tabaï sa ki tap anlve moun, antere yo, koupe tèt yo. Caraïbes tap voye monte 24 sou 24. Lè gen de medya karayib ki te parèt, li te viv ak zye l ke sa k t ap di yo se te voye monte. E malgre moun ki nan karayib la ki t ap voye monte a se badji yo te jwenn pandan yo t ap detere mò a. M pa janm wè karayib pote egzakteman yon eskiz a la nasyon. Bob se m renmen w paske w gon fondasyon e map di w jan ke wap ede moun pa egzanp machann pwaro a pap chèche demand paw tou paske e konsa tout moun fè kòb yo mwen menm tou m ka gade m won jèn gason ki paka peye fèm But Bondye bonm opòtinite poum edel mwen edel e map diw sa frèm kòm medya ou gen devwa pou ankete mennen ankèt ou sou mwen pou wè kiyès ke mwen ye e wap defini dirèkteman moun yo diw la eske se lim ye vre tou dènyeman la map tande yon dam kap diw ke li te abite m bezwen pran kay li Bob se. M ap retounen di w sa ankò. Fè sèvis ransèyman w lan ransenye de mwen. Pa sèlman chita sou sa k ap di pa anba pa anba. E ann sispann travay selon enterè mesken nou. Fòk peyi a gen yon moun ladan l. Nou rann sektè dwazimen pa ka travay. Paske n pa balbò. E avan yè mò bat bat chalbari dèyè direktè lapolis la aprè konferans ke l te fin bay. Malgre nou pa gen direktè tou. Paske si n gen yon prezidan k sòti yon arète, imedyatman prezidan an mouri, arète a tonbe. Imedyatman. Menm Ariel Henry, kounye a menm wè, sa la rèd mesye. Ki premye minis? Lajistis Envitel pou yon nèg ki nan lapolis la jistis paka envitel parezon coordonnateur zanmi pam frè pam map diw sa se byen malere ou te kite lajan mennenw ou vin kraze biznis mwen ou epapiye sam posede. men ou te byen konte, ou mal kalkile, paske w te bliye si w se oksilyè de la jistis. Parezon tann, tann, ou mèt tann. Rezon, si pa t gen bouke, kouri t ap bèl, ou mèt tann. Neg ki gentan pran azil yo, yo met tann la justice ap vini sou nou. E ap rive pa tro lontan. Bob se Guerrier m renmen nou. Nou renmen m tou. M pa kont opinion nou. Son kote nou chita ou vin di nou sa pou nou di. Men mesye, voye s enformater nou an al enforme. Kiyès ki inosan? Li pa yon chèf de gang. Li pa ka yon chèf de gang. E l pap janm yon chèf de gang. Antouka Vitelòm oblije pale paske Leon Chal di li gon fiksasyon sou misye. Tèt chaje. Leon Chal fikse misye.